Nou gen avè nou la, majistra Jeremi an ki se Milor Claude Ari. Avèk li nou pral fè yon ti pale sou sitiyasyon Jeremi. Nou konnen Jeremi li menm li te frape pa yon tranbleman de tè e pandan e fòk nou di aprè tranbleman de tè la nou te remake anpil òganizasyon ki te mete pye yo atè, nan objektif pou te pote èd bay moun Jeremi, daprè moun sa yo, Jeremi te plis bezwen èd ke moun Okay. Nou te remake. Anpil konntenè, anpil kamyon t ap moute nan Jeremi, anpil tòl, anpil bwa de pakat, anpil playoud ak anpil lòt bagay ankò. Yo te di y ap pote asistans bay moun Jeremi. Nou gen avè nou la sou plato a, Majistra Jeremi an, ki se Milor Claude Henry, avè l nou pral pale, avè l n ap mete pwen sou lèz i. Avèl nou pral konnen kisa bagay yo ye tout bon vre nan Jeremi. Majistra, bonsoir. Bonsoir. E. Majistra, kisa w kapab di sou dosye Jeremi konsènan tranbleman de tè la ki te pase a avèk òganizasyon yo ki te desann pa pile pa makòn nan Jeremi ki te fè kwè Yo tap vin ede moun Jeremi. Bon! En fait, se yon bèl kesyon, men se yon kesyon ki chaje ak pwoblèm dèyè l. Rezon ki fè m di w sa, se ke avan menm seyis 14 out lan te frape nou, nou te deja gen yon ansanm de patenè ki te la sou tèren an, ki tap travay ansanm avèk nou. Mentnan, yo pa lan yon ribrik ke yo genyen pou yo depanse yo, pa gen yon ribrik pou yo te envesti pou yon seyism di 14 out. Tèl pa egzanp, nou genyen le PNUD ki la ansanm avèk nou ki se youn lan meyè patenè e Jeremi. Nou genyen Care Haiti ki la ansanm avèk nou, nou genyen GOAL, nou genyen yon ansanm de patenè ke nou ap travay ansanm avèk yo. Men, seyis 14 out lan vin fwape, vin gen plizyè lòt patenè ki vin akonpanye yo pou vole osekou popilasyon Grand Ans Lès lan, patikilyèman popilasyon Jeremyèn nan. Onètman m ap di w sa e kèlke jou aprè seyism lan, m te imajine Jeremi ap resi releve pa rapò a volim ong ke nou te genyen ki te la. Men si jounen jodi a ou ta al fè yon evalyasyon sou tout komin nan e patikilyèman lan santre vil la, ou pral wè pa gen anyen k fèt. Pa gen anyen k fèt paske seyis lan te pase depi 14 out. Donk jounen jodi a men nou le 18, 19 e e e novanb. Donk, sa vin fè w santi, lè patenè yo vole yo vin ede w, anpil ladan yo se lajan yo vin boule. Donk, sa fè ke anpil moun ki mal konprann, imajine lameri oubyen majistra Claude Ary nan konfyolo avèk ong yo. Non! Se sak fè m jure kelkeswa patenè ki vin la pou vin ede popilasyon an fò ede l. M pa bezwen yon goud, m pa bezwen anyen, m pa bezwen okenn ong rann mwen ban m lajan pou m fè kwakseswa. Sèlman m bezwen ou vin ede popilasyon an ede l. Wap gade pou wè odepa. Lè seyis lan fenk fin fwape nou, nou gen yon fout fò depo ki anbake plizyè kontenè manje voye pou popilasyon an lan depatman Grandans. Nou menm lan nivo Jeremi, nou te gen pou n te resevwa plizyè kontenè. Men malerezman, sa k t ap vini pou Jeremi yo, menm jan pou kèk lòt komin, sitiyasyon tèlman te grav sou Gran Sid lan, Enben depi kanperen yo kòmanse dechèpiye yo rive jiska Dichiti. Donk nan sans lan, m kapab di w, lameri de Jeremi pa t janm gen chans pou l te resevwa èd fout Fòdepou te voye pou nou yo. Sa vle di tout manje, tout konntenè m te wè ki t ap vini yo, meri Jeremi pa t janm resevwa yo? E non. Meri Jeremi pa resevwa yon konntenè lan men okenn moun, lan okenn patenè yo, sof. FAES ki te voye 850 kit ki rive nan menm mwen menm pèsonèlman mwen te resevwa l e ladan nou te voye 450 pou dezyèm seksyon Haute-Voldrog ki se Leon e rès lan nou te pataje l dan 2 pwen de rasanbleman ki te genyen nan nivo santre vil la. Apa sa, Mwen m pa resevwa èd lan men okenn patenè jiska jounen jodi a. Men apre tranbleman de tyè la eske yo pat vin kote ou, vin pale ansanm avè w, di ki sa yap fè? Wi nou toujou, nou toujou, nou toujou lan reyinyon ak tout patenè yo. Nou toujou lan reyinyon ansanm avè yo. Men anyen pa janm fèt? Anyen pa janm fèt. E kounye a ou genyen LEPAM ki kòmanse ap bay kèk kout men, voye kèk kit alimantè nan dè seksyon kominal. Men, men, men pa gen twò grann choz ki fèt. Men m te wè konntenè k ap pote de pa kat, k ap pote lat, k ap pote tòl, playoud. Non, bagay sa pa rive, Jeremi. Se, se oim sèlman nou genyen ki te distribye kèlke prela avèk kèlke kit dijyèn bay moun nan, nan, nan kèk seksyon kominal epi nan kèk katye lan nivo sant vil la. Avan sa, nou pa, nou pa resevwa bagay sa. Men, Leta santral yo pa janm pase wè nou nan Jeremi? Bon, Onètman, Leta santral, tousuit apre pasaj seyis lan, te fè yon dilijans. Nan dilijans yo te fè a, yo te voye 300 mil goud pou meri Jeremi e 250 mil goud pou lòt meri yo. E 300 mil goud yo te voye pou meri de Jeremi an, donk ou konnen kòb sa a abityèlman li toujou pase, li soti nan fon dijans lan, li toujou pase dirèkteman pa ladelegasyon Grandans. Malerezman nou pa t gen delege nan nivo depatman Grandans lan. Yo te fè kòb sa pase pa Association des Maires de la Grand'Anse ki se AMAGA. Donk, lè n resevwa kòb lan, ebyen, nou menm nou te vole o sekou moun ki te an ekstrèm difikilte. Pa egzanp, nou konnen lopital Sent Antwàn, li te resevwa moun ki soti tribò pa bò e lan depateman pou te vini lopital Sent Antwàn. E moun sa yo, lè yo te fenk rive, se nou menm, lan nivo CCPC, Komite Pwoteksyon Sivil Kominal Jeremi an, ki te vole osekou yo. Achte manje, achte dlo pote pou yo. Pa la swit, nou vin genyen HHF ki vin pran la relèv, ki vin ap bay moun yo manje kounye an avèk le pam. Donk se de patenè sa yo ki vin ede nou, ki vin pèmèt nou te vin fon lese tonbe pase nou pa t ap gen mwayen. Pase avèk 300 mil goud kisa w ka fè pou ede yon ansanm de moun ki lopital la ki pa gen posibilite pou yo manje donk mentnan avèk menm lajan sa pou ap achte kaburan pou fè ekleraj pase nan moman te gen pwoblèm elektrifikasyon pa rapò a replik yo santral elektrik la te oblije kanpe donk mentnan e e gen anpil moun ki panse lè yo voye 300 mil goud pou CCPC a vole osekou popilasyon an. yo imajine se de lajan moun ka al separe, pa egzanp gen de kòlèg mè ki panse ou kapab separe 300 mil goud mezanmi sa son rizib, donk si lan nivo sa gen de zotorite ki gen espri e krapas sa yo, espri mizerab sa kòmsi 300 mil goud pou bay 2 3 moun e kèlke pla cho pou yo kenbe, e apre seyis lan pou ta vin pataje l, m panse se yon bagay ekstrèmeman grav. Bon, pason. Donk m panse lè n ap gade nan nivo komin Jeremi an jiska prezan, e m pa santi èd yo ateri e nan nivo komin nan. Pase jiska prezan nou bezwen gwo bourad, paske popilasyon an ann ekstrèm difikilte, e m ap di n sa, Jeremi lan yon sitiyasyon ekstrèmeman difisil. Ou gen lamizè k ap vale tèren la, gen anpil moun e ou rankontre nan lari a, si ou wè l pa di w konsa, fè l kado yon senkant goud, se petèt lawont ki fè l pa mande l. Tankou jodi a, m gen yon kamarad k ap esplike m gen yon jenn fi de disetan ki ap ki nan lari avèk manman l wi, l ap plenn li di, manmi, se depi avan yè wi m manje, yè swa m fè yè m fè jounen sou po vant mwen wi, men sa s on kout ponya. Men pandansetan, lè ou gen yon jèn fi de 17 an ki ap plenyen nan lari pandan l ak manman l, lè yon sitiyasyon konsa, donk sa vin mete l yon sitiyasyon de perèz pase ou wè son timoun ki prèske pèdi. Ò, nou menm, nan nivo meri a, nou dan lenkapasite pou n vole o sekou moun sa yo paske nou genyen 22 mwa depi Ministè de Lenteryè e dè Kolektivite Teritoryal ki konn ban nou yon alokasyon, li pa ban nou l. Anplwayè meri yo an difikilte. Lafwa dènyè yo sot fèmen meri an. Se lan tan de rankont, konn yon tan de pale. ansanm avèk yo finalman yo aksepte relouvri meri an pou kapab kontinye desèvi kominote a, petèt nou ta kab rantre enpe de fon e pou peye anplwaye sa yo. Donk m panse anfèt pasaj ou lan nivo komin Jeremi an pou mwen menm li di anpil bagay paske w ap ramase yon ansanm de done ki ap ba ou yon ide sou sitiyasyon moun k ap viv anndan komin Jeremi pa rapò a seyism lan ki sot sakaje komin nan. Majistra m sot pase talè a la avan m rive lakay ou men mwen remake anpil moun k ap vann gaz nan tout lari tandi ke gouvènman an te pran de mezi pou di gaz pa sipoze vann nan lari. Men, ou menm, etanke otorite nan zòn nan, èske pa gen de dispozisyon ki deja pran pou stope gaz sa yo k ap vann nan lari a? Paske mwen wè nèg yo ap vann gazolin, sepandan yo pa menm bouche yo. Galon yo rete tou louvri. Nenpòt ti etensèl ka fè gwo dega. Di nou yon bagay sou dosye sa majistra. Premye bagay ki genyen, kesyon gazolin nan. Nou te pran yon premyè dispozisyon deja e nou te pran l menm avan seyism lan. Lè nou fin pran dispozisyon an, le jou menm nou leve dan la matine nou pral fè sezi yo, ebyen pa malchans seyism lan vin pase. Lefètke seyism lan vin pase tout moun vin ap kouri, tout ponp vin pa gen gaz, Donk metan kounye la, li vin on on atou pou kèk moun paske yo te jwenn kèk moun ki te gen gaz. Men touswit apre, e nou vin mete yon konsèy de sekirite pou komin nan ki genyen mwen menm kòm kowòdonatè ki genyen vis delege de lawondisman de Jeremi ki genyen ki genyen tou e e e lapolis nasyonal gen reprezantan lapolis nasyonal lajistis ladan. Donk kote nou de deja pran tout dispozisyon pou anpeche moun yo kontinye vann gaz nan lari. Men malerezman, nou sot pase plizyè semèn gaz pa t ka rantre nan nivo depatman an pase nou konnen ki pwoblèm Matisan te poze. Nou konnen tout sa k te konn pase nan tèminal yo. Donk pa kont, moun sa yo sanse ki te deja gen gaz sa la, li vin sèvi yon depanaj pou moun ki te gen bezwen bouje yo. Mentnan. Sitiyasyon an retounen a la nòmal, donk tout dispozisyon deja pran e m kwè si w ap tande dènye kominike ministè komès fè soti an, sèt fwa si pa gen griyen dan, se kèlkeswa moun yo jwenn k ap vann gaz nan lari, y ap arete yo. Mentnan nou deja lan wikenn, disi debi semèn pwochèn nan pral gen konsèy de sekirite a ki pral reyini e pou aplike desizyon ministè komès fè soti a. Kidonk, nan jou k ap vini la yo, afè vann gaz nan lari nan Jeremi pral kanpe. Se fini. Paske nòmalman, youn nan bagay ki rive, se ke m pa t vle okenn moun panse pwoblèm gaz la nou ka rezoud li alabaz. Sa se zewo. Nou pa t ap kapab. Se o somè dabò, epi nou menm ki alabaz la, nou poze aksyon yo. Paske rezon k fè m di w sa, mwen te Pòtoprens, mwen wè Mwen temwen mwen wè gen 2 trelè gaz ki ap soti lan tèminal lan lè bandi bare yo, lè mèt gaz la ak mèt kamyon met ansanm pou yo soti lan tèminal la yo oblije peye e lè yo peye se pa yon ti monnen yo peye, erezman ou menm ou lan reyalite a sa map di w la ou konnen l wap wè yo peye se 10 se 5 10 mil dola ameriken donk lè pa egzanp yon nèg ou soti lan tèminal la avèk yon gaz Pou sot deyò, pou vin vann li lan pri nòmal, lan pri ponp lan bò la ki se 201 goud 50. Donk mentnan, lè bandi bare ou, pou ou peye 5000 dola ameriken ou byen 10000 dola ameriken, mentnan, sa vin fè ke nèg yo vin pa vann gaz lan lan ponp, yo vann li deyò. Mentnan premye bagay la, se rezoud pwoblèm lan o somè, ki se rezoud pwoblèm ensekirite a pou sa pa rive, pase sinon, peyi a oblije fèmen. Pase m ap esplike w. Lè nèg la konnen bandi ap bare l, yo pral fè l peye dimil dola ameriken, ò leta p ap remèt li dimil dola ameriken an, mentnan l p ap vann gaz a lan ponp, mentnan lè sa kounye a p ap gen gaz. Donk mentnan pou ankouraje chofè yo, pwopriyetè ponp yo al pran gaz la vin mete lan ponp, mentnan se pwoblèm sekirite a, mentnan desizyon ministè de lenteryè a. Pase pwoblèm lan se yon pwoblèm nasyonal li ye, li pa yon pwoblèm Jeremi. Donk mentnan ou pral wè nou menm lan Jeremi, nou gen dwa bloke. gaz la nou fèl pa vann nan lari sa nou fini avèl men lè pa egzanp ou konsidere 2 komin tankou dam mari anzèno lèziwa koray pestèl ki pa gen ponp mentnan moun yo yo chaje ak veyikil nan komin yo an mentnan yo gen gaz la lan doum yap vann li mentnan kounye la ou pral wè moun jeremi kote ki gen ponp lan ap deplase li pral achel tèt nèg lan men yo lan zòn sa yo donk lè sa kounye la wap wè pwoblèm lan lap toujou paka rezoud pou pwoblèm lan rezoud. Nou menm n ap fè tout sa n kapab, n ap aplike desizyon Ministè de Lenteryè a alalèt, men mwayennan ke Leta santral pran tout dispozisyon pou akonpanye pwopriyetè ponp sa yo, pou akonpanye chofè sa yo demanyè aske pou ponp lan rive, pou gaz yo rive nan ponp, epi lè sa pou gaz la disponib, epi kounye a pou pwoblèm sa a, in fwa pou tout, nou rezoud li. Pou ponp lan, pou ponp yo kapab gen gaz, E fòk kamyon yo kapab antre. Egzakteman. Men nou remake pon an ki pou mennen nan, ki mennen nan vil la, li andomaje, machin pa pase sou li. E menm nou menm lè n ap pase a pye, moto pase sou li, nou remake li tranble anba pye nou. Ponp, e kamyon sa yo ki pral pote gaz nan ponp yo, ki kote n ap pase avè yo? E yo toujou pase. Yo toujou pase yn fwa rivyè a pa ankri, yo pase pa vètigo, yo travèse rivyè a epi yo janbe, yo mete gaz nan ponp. Aktyèlman la, gen ponp nan vil la la ki gen gaz. Men sepandan, m wè gen anpil moun k ap plenyen, yo di yo pa ka jwenn gaz nan lari, nan nan ponp yo. Talè a la, gen yon sitwayen ki t ap pale, li di li pa ka jwenn gaz nan ponp, sepandan, Gaz ap vann atè, ki sa w kapab di? Non, li pa ka jwenn gaz lan ponp paske kamyon yo poko travèse pote gaz bò isit lan. Paske nou tout, moun yo te konnen te gen gaz lan ponp DNC, Total te gen gaz e jiskaprezan Total gen yon rezèv. Donk mentnan gen gaz ki pou rantre ankò, sa k rive, se pou yo gentan vini. Paske menm santral elektrik lan, li pa t gen gaz tou. W ap wè gaz ki te vini pou santral elektrik la, rivyè a te an kri, donk yo kanpe, infwa rivyè a fin bese, Kamyon yo travèse, y ale nan edh la, yo vide gaz la epi yo ale. Donk mentnan, sa ki gen la kounye a, se gaz la ki pou soti Pòtoprens nan tèminal la, ki pou rive nan ponp yo e pèmèt tout ponp gen gaz kounye a e popilasyon an pou l jwenn gaz la avèk fasilite. Pon sa majistra ki reprezante yon menas pou pèp Jeremi an. Ki pwojè w pou pon sa a? Nòmalman, nòmalman m byen kontan lè w di ki pwojè m. Men ann Ayiti, jounen jodi an, Jan peyi a ap mache a, yon majistra prèske pa ka gen yon pwojè pou di sa se pwojè w li ye. Si pou gen yon pwojè pou di se pwojè w li ye, se sèlman sou kominote entènasyonal la ke w ka konte. Ou pa ka konte sou leta peyi w, poukisa, asyèt fiskal peyi an li sou lagraba. Donk, piske l sou lagraba, Donk lap difisil pou jwenn lajan ki soti nan leta kounye an pou finanse pwojè sa yo. Rezon k fè m di w sa, Matthew andomaje pon Grandans lan, jounen jodi an gen on pon pwovizwa ke yo pral jete sou rivyè Grandans lan men di kote de Vertigo, kote ke m di w kamyon yo konn travèse la. Donk yo pral mete l la, se yon pon pwovizwa. Donk ki pral pèmèt Disi 1 an a 2 zan, nou kapab sikile libreman e soti lan vil la pou ale vè lòt komin ki ale nan lòt pwent yo. Donk mentnan, gen yon nouvo pon. Etid la te lanse deja, l tèmine. Donk mentnan, kounye la, se apèl dòf pou konstriksyon pon an ki pral lanse, men se bid ki gen responsabilite sa. Donk sètadi, disi lane 2000 lan konstriksyon nouvo pon an li pral lanse. Donk m panse lè sa nou pral gen 3 posiblite. N ap gen yon pon flanban nèf ki pral ki pral tou prè pon Grandans lan. Nou pral gen pon Grandans lan ki pral reyabilite e nou gen pon pwovizwa ki pral toujou la. Donk sa vle di nou pral gen 3 atou sa yo. Donk. Poukisa k fè talè a m t reponn ou m t di w li pa pwojè majistra oubyen pwojè meri an swa, mwen m konsidere se 2 patenè entènasyonal ki ap ba nou bourad pou wè si nou kapab rezoud pwoblèm sa yo mentnan ki se 2 pwoblèm ki konsène dirèkteman leta santral e sitou konnen an matyè de konstriksyon de reyabilitasyon pon se yon bagay ki konsène ministè travo piblik spesifikman donk m panse minis lan deja fè gwo jefò pou pèmèt nou vin genyen pon pwovizwa sa donk ki ap ede popilasyon an seryezman nan jou k ap vini la yo. Majistra, sè dènye tan nou remake peyi a ap travèse yon moman trè trè difisil. E nan sa ki gen a wè avèk zak banditism nan peyi a, gwoup gang yo pa janm sispann afwonte e nou kapab di, si nou te ka, si nou ka oze di l, trè souvan ta sanble yo ranplase Leta. Yo bloke peyi a lè yo vle, yo li yo debloke l lè yo vle. Eske nou menm nan Jeremi nou pap fè fas avèk zak banditism nan vil la? Bon, kesyon banditism lan li nasyonal, li sou tout tèritwa nasyonal la. Men sof ke gen de kote li plis aksesib ke yon seri de lòt zòn. Pa egzanp, Pòtoprens se nich lan, donk wap toujou jwenn li, men souvan wap jwenn lè bandi sa yo vini, Pou ap vòlè. Men mentnan m panse direktè polis la pa rapò a vijilans li, m panse finalman n ap desitire tout sa yo e lan nivo komin Jeremi an. Nou menm anndan meri an nou pran tout dispozisyon sitou konsèy de sekirite a pou nou avanse vè bandi sa yo, vè malfra sa yo e yn fwa pou tout desitire yo lan komin nan. Majistra, èske. Meri a li menm, li gen ase de mwayen pou li reponn avèk egzijans li yo. Meri Jeremi, li dan lenkapasite pou l reponn a egzijans li yo. Premye bagay ki fè sa, sè ke nou te fwape pa ouragan Matthew an 2016, ò mwen menm mwen moute an 2016, moute an jwen 2016, epi. An oktòb 2016, nou frape pa Ouragan Matthew. Nou fè ennan edmi avan n te resi releve. Donk lè sa konnen lè w gen ennan edmi ou gen yon Ouragan Matthew ki te sakaje La Grandans patikilyèman Jeremi, kote moun yo pa peye enpo lokatif, moun yo pa peye taks, yo pa peye anyen. Donk aprè ennan edmi lè w releve yo rekòmanse peye, nou sakaje pa peyi lò. Lè n fè sa n chape anba peyi lòk pou n wè si n ka souke kò n, nou pran nan covid 19. Lè n soti nan covid 19 nou di bon nou pral resi reveye kò nou, nou pran nan lanmò prezidan. Lè n soti nan lanmò prezidan nou tonbe lan seyism 14 out lan. Lè n soti lan seyism 14 out lan nou tonbe lan yon touman gaz ki te egziste deja men l vin agrave lan dènye tan sa yo. Donk sa vle di menm moun ki gen biznis ki ta ka vin peye yo se defisi y ap fè, pa gen gaz, pwodui yo ap gate, donk sa te mete nou nan sitiyasyon difisil. Donk sa vin pèmèt ke asyèt meri, fiskal meri a, li amegri konsiderableman, donk se kounye la a n ap eseye relanse ankò. Donk w ap wè si ou te pase lan meri a lan wikenn nan, e menm maten an la, si w te ale, e depi yè nou ap fè de preparasyon pou nou relanse de manyè aske pou nou wè si nou kapab rantre lajan pou nou kapab akonpli egzijans nou yo.